Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon humm danje pou kenskof danje pou kenskof. C'est par le fait que genyen yon situation de trouble ki li menm renye au niveau de cette commune ki situe li nan departement de l'Ouest. Ebyen fò n di ke dans la soirée du 7 pou louvri 8 octobre 2021, genyen sa n ta kapab rele yon sòt de masak ki pase au niveau de Kenskòf. Men ekoute à l'origine, on sait pas. Sof ke nou konnen fusillade ki fèt au niveau de. Kenskòf gen anviwon 5 moun ki pèdi lavi yo. Men genyen yon videyo ki parèt yon ti jan òrib. Se paske yon jèn gason li menm anndan yon kay bò kote pwòch li, misye resevwa yon bal, li tonbe. li pèdi lavi l. Donk, kèlkeswa kote ou ye nan peyi Dayiti, jounen jodi a la ou pa eparnye pa rapò ak fenomèn ensekirite a ki li menm ap vale teren. Men, sa ki alorijin de fiziyad sila nou pa konnen. Aparaman, se de zòm zame ki parèt yo louvri kout zam. Gen kay ki boule tou o nivo de Kenskòf. Men n ap chache pou n kapab konnen ki sa ki alorijin de pwoblèm sila. Men an gwo nou ta kapab di se ensekirite a k ap fè raj. Gen yon bagay ki vrèman tris. E si w ap tande voice sa a, sitwayen sa a voye yon voice ki dire anviwon 43 segond, ebyen w ap di, mezanmi, bagay la li vrèman tris nan peyi Dayiti. Ann tande. Videyo sa a ke nou wè m lage la a kote ke foto sa yo kote w wè foto mò sa a, sa se bagay ki pase. Kenskòf la, kote yon jèn gason chita bò kote manman n andedan yon kay kote l resevwa yon katouch. Depi avanyè a, mesye la pa gen jou 2 pa ka al fè konsta yo. Yo bloke wout la e jodi a y ap resi pran nan kad pou yo pote l ale Kenskòf lakay jij la pase bagay la pase di kote Derezankou li yon kote li trè elwanye avèk Kenskòf ou konprann e di ke kounye a la pou yo pote l Sou kad alek eske fuji depi a kapab fè konsta a men nan peyi moun ap viv mezanmi andan lakay kote nèg la chita son chèz bò kote manman ni epil resevwa bal. Nou fin tande? Yon sitwayen pèdi lavi li pandan misye bò kot yon pwòch li donk ou imajine ke misye anndan lakay li l pran bal misye tonbe epi jij de pè Se nan difikilte pou fè konsta paske se mo a yo blije al mennen bay jij de pè pou fè konsta. Mezanmi! Men nan kisa peyi Dayiti tonbe wi pou kwanye la? Nou pa gen kamikaz, nou pa gen tewòrist. Men koute, Ayiti sa map gade la a m pa kwè genyen diferans ant Ayiti avèk Afganistan. Nou pral pèmèt ou tande kòman sitiyasyon an te ye aprè lanmò sila a sou kèlke pitit videyo, men nap oblije flou yo paske mò a li ladan. E ou menm ki ta renmen gen kadav mò la, ebyen nou menm nap voye l ba ou. An nou tande kòman sa te ye. Mwen ti timoun ap pede pase men pase pase timoun ki nan chom agrè la men kot madan tebou chita menm men kiyes ou konnen kite chita la eloise menm kite chita la eloise menm kap mouri la wi mwen menm chita la madanm nan chita la se lèm tande madan tebou di wouyy pitit mwen an mouri. Retire sè sou a. Epi tou menm kote a. E sou video wap pale la wi. Ou met pale, ou met pale, se ou kap eksplike ou met pale. Menm kote. Dekouvri kadav la paske map fè video a. Menm kote, kote manno te ko chita la. Kote manno te ko chita, m tande li wouch mouche vil mwen pitit mwen pran bal. Kote li pitit mwen pran bal la, epi se menm kote a tou frèm nan lèm gade. E misye chavire kou tou ou el chavire. Kote l chavire a, li pa fè ni anyen. Se lè m tande Madan Tebo di, wouch, pitit mwen an pran bal. Lè m gade bò kou Madan Tebo, m wè l benyen an san, m di, weyy, Madan Tebo fout pran bal tou. Kounye a, se menm kote a tou, pou m rele ti gason an ki rele David la, m ap rele l pou m di l Madan Tebo pran bal, bagay, e pitit e David pran bal. Se pa David non, e Jakòb, Jakòb pran bal. Epi tou pandan pandan m rele li kounye la lè lap bay yon signal pou m voye manman ba li kote m ka voye manman ba li ti gason si m ta di w jès bagay sa bagay sa fè m sezi pitit sa pete rèl kriye tout moun pete rèl kriye m oblije gason m nan nou pa konn si pou m fè monte si pou m fè desann Men kote twou ke bal la pase a? Men li se la se la e la l pase paske m al gade nan planch la li pa pase nan twou sa? Wi nan twou sa Men li pa tande, si l tande, si l tande mesye dam sa yo, yo di l desann anba Peliz. Mwen menm di konsa, se pa nan mwen jem wè moto ap franchi ap vini. Dra sa pou vè toujou wi. E, pandan moto ap franchi ap vini, li antre la, men moto a la. Kote mot digital la e son lot ti gade pandan m kouri m vire lot bò a pou m rele lot moun m genyen yo pou m di yo men yon ka k rive lakay mwen menm kote a lè m vin la m kote mot bil la avèk 2 timoun nan men m prale m di o Bon sè frèw mouri devanw la kote ou pran la pitit sa kounye la m di m di nan men kiyès ou e nou lage kadav la li leve l ale manman se mwen k pran manman an pou m moute avèk manman an pou m al bonga pou m rele yon zanmi mwen ki pou pran ni pou lagel nan maroka pou yo voye pou david menm voye prann nan maroka. Alò moun ki blese a? Wi wi moun ki blese a i lopital la manman pran bal nan bò kou a i lopital la. Men moun ki mèt kadav la kilè yo dou yap vin level yo menm? Ebyen bon e men se moun ki mèt kadav la se David David la menl an kontak avèk mwen la li rele jij Raymond lap pran enfòmasyon lap pale a jij Raymond jij Raymond di li menm pap desann Bonga paske Lè arete yon bandi bonga, lò moun ou konnen ou mete l nan prizon, menm pwòp nèg bonga, nèg ki avoka bonga yo, y al lage li. Lè yo fin lage li, demen si Dive se menm moun sa yo k ap vin agrese yo menm jij la ankò. Li di se pou rezon sa a, jan bonga pyeje a, li pa p desann bonga men li pale yo, li pale yo, li pale anpil yo pou wè petèt si yo ka chanje fòm nan bonga men fou. Meni, men eskalye kay madan Vilbren! Meni. Men eskalye lakay li, Meni. Meni! Meni! Meni! Meni, Meni wi! Men anndan kay li a, Meni! Meni! Mezanmi gade koze non! Ou pa twò vide tout non, tande! Meni wi! Meni! Kisa? Pa voyel tro fò nou pase bèk vwa son chèz deyo. Sa vle di sitiyasyon an vrèman tris nan peyi Dayiti. Ou menm ki aletranje, ki gen fanmi ou kenskof, ben ekoute, fòk ou fè yon maksimòm de kontak pou konnen ki sa k pase ojiste, pou konnen èske ou pa genyen moun ki yo menm viktim pa rapò ak fiziyad sa a ki pase nan komin Kenskòf. Genyen yon sitwayen tou ki li menm nan Petyonvil, sa pase yèswa je kwa, ebyen, Des hommes armes brake misye, misye ap batay pou l kapab pran valiz la nan men nèg yo, ebyen bang bang bang yo touye misye. Moun ap mouri prèske a chak è nan peyi Dayiti. Si w ap mennen yon ankèt pou w wè kòman moun ap tonbe nan peyi Dayiti, se vrèman tris, se vrèman tris. Jounen jodi a la nou ta kapab di ke Ayiti li konparab ak Lasiri, Nijerya, kote Boko Haram ap frape, Afganistan pou lenstan puiske nou konnen ke Taliban yo pran peyi a men ekoute y ap resevwa anpil frap puiske genyen gwoup Eta Islamik li menm ki pase a laksyon ebyen k ap fè anpil dezòd nan peyi sila. Ebyen se sa l ye nan peyi Dayiti. Gang enstale totalman nan peyi sila. Lapolis enpuisant devan furè gang yo. Ebyen, sitiyasyon difisil, se tout kote genyen pwoblèm, e finalman, nou wè kòman bagay la ye. Nan Senlwidinò, nan Pòdepè, bagay vrèman difisil. Nan anpil lòt kote nan peyi a, ebyen gang yo pran peyi a nèt. Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, se tèt chaje. Men se vrèman, vrèman, vrèman trist, mezanmi. Antouka, nou konnen chèn sa a li menm li la pou n kapab enfòme nou 24 heures sur 24. 7 jou sur 7, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, n ap gen aksè avèk li. E nan sans sa, n ap pwofite voye yon big up spesyal ak zanmi nou Yves Bail ki li menm toujou rete an kontak avèk nou pou kapab pèmèt ke nou gen yon maksimòm denfòmasyon pa rapò ak sa k ap pase nan peyi Dayiti. Mèsi la fami, kòm toujou, yon maksimòm de kòmantè, yon maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!